Antre lakay ou aprè midi a la avèk nouvèl videyo sa sou sa kap pase nan peyi Dayiti pandan menm nap pwofite di mèsi ak tout zanmi nou yo tout konpatriyòt nou yo ki toujou rete konekte sou kanal sa e nap diw mèsi pou ou menm ki fèk rejwenn nou e ou menm ki te la deja nap diw mèsi pou fidelitew ak Konsyans ou e mèsi le fè ke ou te fè chwa de nou kòm grenn kanal ki la pou enfòme w sou sa k ap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan. Enben, n ap fè yon kout pat lakay nou. Nou konnen dosye ensekirite a sèjousi k ap fè anpil pale de li e yè la nou wè ki deblozay ki pete nan Petyonvil, nou wè ki sa. Vitelòm fè lapolis pase sou bagay tèt chaje, anpil moun 2 men nan tèt ap mande kisa kap pase konsa, eske lapolis la pap pran desten yo an men, eske Frantz Elbe pa bay bandi yo sa yo merite, eske tou Frantz Elbe misye pa nan souse lang ak bandi sa yo kap plede asasine polisye, kap asasine enspektè jeneral, kap asasine komisè e jodi a nou wè Frantz Elbe rete bouch be. Misye pa janm di yon mo. Menm yon nòt li pa lage sou paj ofisyèl pnh la pou l ta menm bay detay sou sa k pase a jiska prezan gen moun k ap tcheke menm sou sit la la a nou pa wè anyen menm kidonk Elbe misye pa kyè lè ke bandi retire lavi de twa grenn polisye ki yo menm deside bay sèvis yo avèk Peyi Dayiti avèk popilasyon ayisyèn nan medam e mesye. Lòt gwo enfòmasyon ke nou pote pou anndan videyo sa a, ebyen medam e mesye jodi a aprè 10 lane pase dèyè 4 miray Shelson Sanon misye finalman libere. E selon sa prizonye a li menm oubyen ansyen prizonye a eksplike ebyen Pierre Esperance ki li menm te lage l nan prizon e pase 10 lane e jodi a gras ak sipò anpil moun ki yo menm twouve Misye te inosan ebyen mete men ansanm yo retirel nan prizon jodia ebyen pou kwe nap pale la Pierre Esperance misye nan kouri paske lajistis ap chèchel kou chen fou aprè gwo dosye sa jodia la 10 lane yon jèn pase dèyè bawo li pa janm jije e Pierre Esperance fè metel nan prizon inosaman ebyen selon sa Shelson Sanon fè konnen Pierre Esperance te mandel poul donk. e ede l fè rapò sou divès gwo otorite, e Michelson li menm ki twouve li pa t vle mele nan briganday sa a, li te refize e se la Pierre Espérance ta pral monte rapò sou do jenòm nan mete l nan prizon. Nou pral envite w gen plis detay paske gen bagay se ou k pou tande yo, Chelson Sanon pral pale men n ap gade misye la a, li pral pale, li pral ban nou tout detay. Konsènan zak sa ke Pierre Espérance an jodi a enben fè sou jèn nan e fè l pase 10 lane nan prizon e kraze karyè, kraze jenès e ti jèn nan menm si misye ptipe jèn toujou men pase 10 an e anndan prizon donk se pa yon bagay ki dous ditou jan nou konn prizon ann Ayiti yo fonksyone kòman sa ye anndan prizon yo antouka plis detay gade videyo a jiska la fen. ki te pran telefòn mwen nan men m, li te fè m mefye m de menm madanm mwen ke m te nan kay avè l. M te pale avèk sèlman 2 moun nan yon telefòn nan kò m gen devan mwen, se Marie Yolène Gilles e Pierre Gilles. Se te pou sekirite m toujou, madanm mwen pa t konn kote m ye. Blòd de otèl la, pou m te ka sòti, konprann, menm si m te nan otèl la, pa t gen moun k ap siveye w. Men malerezman pou gen asosyasyon malfetè, pou gen asosyasyon malfetè, fòk ta genyen plizyè moun, e ke se, malerezman se sèl misye ki la, pa gen lòt moun yap pouswiv, donk pa gen, pa genyen asosyasyon malfetè. Donk, e tribinal la li menm, li jije ke Shelson li koupab de denonsyasyon kalomnyez, etan done ke li gentan fè 10 an, lan prizon lap yo kondane tribinal la kondane li pou li pase 1 an pou l fè 1 an lan prizon men pandan lap benefisye la lwa di lespinas sa vle di lap libere jodi a nou pap fè apèl paske apèl la li pap bon pou nou men sepandan moun ki te pyeje Shelson Sanon a savwa. Pierre Espérance, ki te rele Shelson, ki te prepare plent, ki te ekri papye epi te fòse misye jwe sou Shelson Sanon pou fè l siyen papye a, ebyen nou pral entante yon aksyon kontre Pierre Espérance paske Lalwa di, lè yon moun ou lè ou fè yon moun yon bagay ki koz moun nan domaj, ki koz li sibi dè prejidis, atik 11, 68, 11, 69 kòd sivil la, li bay moun nan posibilite pou l entante yon aksyon kont ou an domaj enterè. Le fè menm ke misye pase 10 an nan prizon pandan ke li inosan, donk nap entante yon aksyon an domaj enterè kontre Pierre Esperance. Moyiz te fè apèl a mwen o prive, paske li pa t fè konfyans avèk sekirite leta, ni nan lapolis, ni nan nèg ki pot ko polis palmantè. Se dosye m, mwen gen yon bon dosye, mwen fòme an Repiblik Dominikèn. Li di m ke se yon pwòch mwen ki ban mwen l, Anouk li poko janm di m kote l jwenn li. E mwen gen majorite moun ki nan sena a, ki nan palman an, ke l te yon palmantè, ke l te yon moun nan sèvis, ke l te moun nan lòt sèvis, depi yo gen bezwen nimewo, yo pa jwenn l. Anpil fwa ou konn pale avèk yon moun nan telefòn. Pou menm bagay Moïse Jean Charles sa a paske mwen te reprezantan l tou nan Sidès. Se mwen menm ki te premye, mwen se manm fondatè Pitit Desalin. Se mwen menm ki te premye rantre nan depatman an. Gen yon jij de pè ki te di ke vil la e vil Lanbert e li, ki sa m ap fè la? Li te arete m e pi komisè gouvènman an te di yo pa ka arete m pou sa nan menm sware a. Donk ou di ke pa gen zam sou ou, alò pa gen zam? Men kanmenm se kòmkwa ke li chwazi siyen men ki pat montre nou siyen. Bon mwen pat mwen pat chwazi siyen konsa konsa, mwen te chwazi siyen paske mwen te konnen se te yon azil politik. Paske Pierre Esperance pa nenpòt moun, se yon defansè dwa moun, m pat janm konprann li tap fèm mal. E jiskounya gen anpil moun ki poko konn ki sitwayen sa, si yo pral rankontre avèl.